Bonjou bonswa tout moun zanmi fanatik sofia TV 83 ki branche tou patou nan mond lan yon plezi retrouve n li pral fè moman pou m al prezante n anpil nouvèl nan jounal la jodia sa genyen pratikman yon jou 2 jou depi anpil moun ka konstate yon ti avyon kap fè meli melo ale retounen nan vilaj de dye e yo fè konnen genyen plizyè dwòn otomatik ki tap siyone anlè a se ide wè kouman. Ki jan strateji yo pral mete sou pye pou frape pi rèd paske lapolis pap jwe Etazini ak Kanada deja deplwaye zèl yo, yo pral frape pi rèd. Kite m anonse nou tou lapolis nan vil Gonayiv mete anba kòd 3 endividi yo ta kenbe ki soti nan zòn sous matla. Moun sa yo pat gen anyen sou yo e popilasyon an te gentan anvayi komisarya Tousen Louvèti Gonayiv la Yo mande pou ba yo moun sa yo pou pase yo nan bwa kale a. Nan okazyon premye me, fèt travay la an Ayiti, Ariel Henry voye vant li. Anpil moun mekontan pa rapò ak adrès chèf leta fè a nasyon an. Li mande pou tout moun kanpe sou dosye sa a, koze bwa kale a lage l nan men lajistis. Men konsa tou gen lòt moun ki nève, fache, boude, fè konnen Ariel se papa gang yo, se youn nan kondisyon. ke l ta mande pou ougan pèp la kanpe remèt sa nan men lajistis. Anpil pwen nan nouvèl la gen lòt koze ou pral tande ankò kote popilasyon an mekontan, Vilaj de Dye Izo ak tout lòt ekip yo, mesaj la lanse klè pou Babekyou Izo ti lapli vle pa vle woulo konprese a pral rive sou yo tout moun ki an konivans tout nèg ki nan kidnaping tout nèg ki nan fè sak pa sa ke w vle ko pa vle Jodi a, pèp la pral pase men sou yo e se sa popilasyon an mande tout moun achte manchèt, achte koulin yo, yo pral pase pran yo. Tik pou pèp la jwenn yon rale mye. Okap Ayisyen se menm deblozay la e tousuit nan Pòdepè yo touye youn nan pi gwo bandi lapolis t ap chèche yo. Nou se Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an medam mesye men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Exactement Yves Juste, nou konnen lan baz kanaran gen yon Jeff Larose ki pran yon bwa kale lan moman ke bwa kale a li fè mal anpil kawoutchou bwa kale ap touche moun yo an Ayiti jiska mentnan nou wè Ariel Henry eske nou konstate byen mentnan. Humm Apre ke frè Ariel Henry pale, Vitelhomme, Ariel Henry mande pou pèp lan pa rive sou bandi yo. Si nou pran bandi yo, remèt yo a lapolis. Li vin pale pou yo. Pandan ke pèp la ap vyole, pèp la y ap tiye pèp lan, y ap boule pèp lan, y ap koupe polisye, Ariel Henry pa janm di anyen. Dwa de lòm pa egziste. Mentnan se bandi k ap tonbe anndan peyi an. Mentnan Ariel Henry rete jis sou telefòn sèl ap anmède sante moun, ap anmède sante anbasad, ebyen poul mande ranfò pou vin sove bandi li yo, ebyen mentnan ki an difikilte lan moman. Yves Juste, Bertho, kòman nou ye? Nou anfòm Info Bertho, nape kenbe, an nou antre dirèkteman nan parantèz aktyalite a. Jan ke ou dil la, mwen map kòmantè pam nan prale konsa dirèkteman. Lòske yo kidnape yon moun nan peyi Dayiti, Ariel Henry menm yon tweet Li pa janm fè pou moun sa yo. Loske yo tiye on moun anndan peyi Dayiti, dayè an Ayiti jodi an la, tiye moun nan li vin tounen on pratik ki nòmal. Paske ou gon gouvèneman a li menm sèl se on ekip asasen ki ladan l, ebyen jodi an tiye moun anndan peyi a pa vle di anyen pou yo. Jodi an Ariel Henry ap pale m de lajistis pou pèp la arete bandi mennen l lajistis. Ban m di Ariel Henry byen Diran 21 mwa w genyen nan tèt leta a, lajistis la gen omwen 17 mwa depi li sou eskanp figi l, kote ke tribinal yo an grèv, grefye, huisye, jij, komisè gouvènman, tout an grèv. Sa vle di, se yon lajistis ki twouve l a pwen mòt anndan peyi Dayiti. Ebyen jodi an de ki jistis Ariel Henry ap pale m raple m ke gen de jij ki nan sistèm sa yo ap jije yon kidnapè yo di kidnapè a mwen aprann ke ou nan kidnapin wi men kòm se ou menm ki rive la ale pa fè sa ankò eske se jistis sa Ariel Henry ap di m lòske pèp la pran yon bandi pou l pote bay jij pou jij jije a. Jodi a la li klè, jan ke Info Bertho di l la, m panse ke faz Bwa Kale 2 a, li pral gen pou l rive sou otorite a vès yo anndan peyi a, li pral rive sou otorite politik yo anndan peyi a, paske jodi a, ansanm de otorite sa yo, moman rive, omwen pou n pase de la vi a trepa. Si Ariel Henry di li menm bwa kale a li pa bon pou li ebyen se menm konsta tou pou jounalis vedèt radyo karayib la Jean Mona Metellus ki di klèman ke bwa kale a li menm li pap pote okenn rezilta pou li e Jean Mona menm ale pi lwen pou l di tout zam bandi ke nèg yo tiye la kisa yo fè avèk yo kiyès yo remèt yo ebyen Jean Mona nap di w klèman Jean Mona. Lòske ou te nan lari a, ou t ap batay kont ansyen prezidan Jovenel Moïse ke nou asasinen de fason abitrè, nou te di a pwòp bouch nou ke nou kapab itilize tout mwayen posib pou n voye Jovenel ale. E gen menm moun ke w ap kolabore avè l ki te di l ba Jovenel Moïse 72 è de tan pou yo te al pran kle a nan men l nan Pèleren 5. Jodi a, Jean Mona sa a pa ka ap vin ban m diskou sa a. Mwen raple m Jean Mona te di, apre ke Prezidan Moïse fin pa la ankò, de ou twa jou apre, sekirite pral retounen blayi sou tout teritwa Papa Desalin nan. Pou otan, se manti, jiskaprezan, pa janm gen sekirite anndan bout tè Papa Desalin nan. Jodi an la, li klè, ansanm de dirijan politik ki la yo, nou, omwen, Yap rive sou nou kelkeswa lè li ye a paske jodi an mouvman pèp la li pa gen limit e tout divèsyon ou wè kap fèt la se pa lòt bagay se nan sousi pou kapab perenize sistèm ki la se nan sousi pou kapab kenbe ensekirite a paske n toujou di l Bosta Nan ensekirite a gen anpil nèg ki fè bè yo la. Nan ensekirite a gen anpil nèg ki gentan sòti milyonè. Paske jodi an la ensekirite a pandan ke li pa bon pou mwen kòm malere, li pa bon pou ou yon lòt moun kòm malere anndan peyi a, men pou otan gon lòt sektè moun anndan peyi a ki favorab nan ensekirite a paske yo gentan miltipliye fòtinn yo nan ensekirite a. di gen kèk moun nan Pòtoprens ki pa dakò mouvman Bwa Kale a, ebyen komisè gouvènman Okay la, Ronald Rismon li menm, li di klèman ke fòk Bwa Kale a kontinye. E Ronald Rismon menm di klèman li pral akonpanye pèp la nan Bwa Kale k ap fèt Okay la, yon manyè pou kapab trake ansanm bandi yo k ap bay pwoblèm nan Okay. Komisè Ronald Rismon ale pi lwen pou l di popilasyon nan Gran Sid la, depi n konnen gen yon bandi ki vini nan zòn nou, pa ezite rele lapolis, pa ezite rele pakè Okay yon fason pou yo kapab vin mete lòd nan dezòd nan sa k ap pase nan gran sid peyi a. Komisè Richemon fè konnen gran sid lan li pa p tounen matisan, gen anpil bandi ki konprann ke yo kapab vin kache nan gran sid lan paske paran yo la, Depi yo vini nan gran sud lan ke yo depoze zam ke yo pa depoze zam plas yo se simetyè ke li ye. Wala pdg Bosta John, m panse ke n ka tou antre nan rès kòmantè yo. Exactement men pa kont avek video ki lanse a la ke mwen jwenn nan la if jus kisa w kapab di de video ke elikoptè ke nou wè ki lan vilaj lan. Efektivman Bosta, yè aprè midi nou te gen enfo, enfòmasyon an, men pa rapò avèk on grenn sous ki te ba nou l, nou pa t vle lage l. Nou te gentan konnen klèman ke te pral gen 2 elikoptè ke yo te pral voye pou ede Ayiti ou di mwens pou ede lapolis la fè fas avèk ensekirite a. Dayè 2 elikoptè sa yo, selon sa sous nou di nou klèman ke se Antonio Gutierrez ki ta mande avèk kominote entènasyonal la pou ta voye 2 elikoptè sa yo nan sousi pou kapab omwen vin ede lapolis la fè fas avèk ensekirite ki la a. Se pou youn nan rezon ou te pral wè ke lapolis la te pral deja kartografye espas Vilaj de Dye a alèd de dwòn yo yon fason pou kapab rive gen kontwòl anndan vilaj la e wap wè elikoptè a lan rive kotel kanpe dirèkteman li kanpe sou tèt Vilaj de Dye malgre ke anpil kout bal ap pete sou elikoptè a paske te gon peur bleu lakay ansanm de bandi yo elikoptè a rete la li menm lap katografye espas Vilaj de Dye a. Ebyen jodi an eske nou pral finalman rale yon souf avèk bandi yo anndan peyi a, jiska prezan se sa ke popilasyon an li menm lap tann paske jodi an pèp la di maryaj polis pèp la li dwe kontinye nan tout entegralite l e jodi an tou lapolis li omwen reprann konfyans popilasyon an m panse ke moman rive pou ke lapolis la li menm li pote rezilta sou tout fòm gen anpil pawòl anpil k ap pale kòm kwa ke anbasad ta mande pou lapolis la kite espas vilaj de dye ban m di polisye yo byen menm lòske ou ta resevwa nenpòt kout fil de nenpòt kèl anbasad de nenpòt kèl dirijan nan leta pa omwen al antre nan lojik sa paske li klè Lè yap tiye polisye se ou menm, se frè w, se kouzen w, se fanmi w kòm polisye ki pèdi lavi l. Lè yap kidnape moun se frè w, se sè w, se kouzin ou, se zanmi w kòm polisye yo kidnape. Enben jodi an la, li klè si nou kontinye avèk yon mouvman ke pèp la lanse pou nou, kote ke li deja tranche nan kad bagay, nan kad batay yap mennen kont bandi anndan peyi a, jodi a nou menm kòm polis se omwen Dansifye mouvman an, se omwen kenbe popilasyon an annalen yon fason pou n kapab rive fè yon sèl batay pou n eradike gwoup de moun sa yo anndan peyi a. Tankou jan nou gentan wè l ap fèt nan vil pwovens yo la a, jodi an, Bwa Kale a, li ekstrèmeman pran yon lòt faz. Paske, li te kòmanse nan Tomasen, li pran Kanapevè, enben jodi an, li Lagonav, li Jeremi, li Okay, li tout kote nan 10 depatman an, paske se yon mouvman ki pote rezilta, eben jodi a ann itilize menm mouvman sa a yon fason pou n kapab rive derasinen tout ekip malfra sa yo. Egzakteman, pase daprè sa ke nou konstate avèk dwòn ki te lanse an, ebyen gen de zimaj ke ki te kapab pran, men sa se pou yon travay egzakteman pou vrèman verifye vrèman plas la anndan peyi a, Yves Juste sa w panse? Se kòrèk Bosta, dwon lapolis te lanse a, se pou te kapab omwen kontwole espas teritwa Vilaj de Dye a. Pa bliye, Vilaj de Dye, li gen 2 teritwa Bosta jodi a. Li gen yon teritwa maritim, li gen yon teritwa terès. Paske Vilaj de Dye, tout dèyè do l la, se lanmè ki genyen. Se pou youn nan rezon lapolis oblije itilize gad kot ayisyèn pou kapab mennen yon jan doperasyon konsa paske nou konnen klèman ke Izo li gen chaloup, li gen tout sòt de materyèl pou l kapab itilize nan lanmè a pou l sove tèt li. Eben jodi an, otomatikman Lapolis Nasyonal Dayiti itilize Gad Kot Ayisyèn, sela vle di ke lanmè a li sekirize, Izo pap ka sikile lib e libè nan lanmè a. Ebyen, fwontyè terès la tou li menm, Lapolis Nasyonal Dayiti gen kontwòl li, sa ka, sa, sa ap rive tou ke Izo pa gen kontwòl ni sektè maritim, ni sektè terès la. Ebyen, jodi an la, li klè, Lapolis lan, via elikoptè ki vin ranfòse nou an, moman rive pou n omwen kòmanse pete tèt bandi sa yo. Egzakteman nap mande Bertho. Bertho eske w prezan e nou tande ebyen bel e byen ebyen genyen yon sitiyasyon ki pase kote ke wi elikoptè te tap gade ebyen nan yon espas an o trè trè o pou vizyalize e pou konstate e pou kapab travay anndan peyi dayiti paske te gen yon mouvman elikoptè ki tap pale pou ki te kapab al jwenn ayiti nan moman men avèk drone nan ebyen pou yo kapab vrèman presi de wè kote ke nèg yo kanpe kote ke nèg yo kache ebyen lan mouvman sa kote ke nou jwenn imaj lan ebyen kote e jounalis la osi pale sou dosye an kisa ou panse e de mouvman sa Bertho si ou la ankò. Ke mwen genyen plizyè moun ki. ki di men kou bèto e yo aprann ke genyen yon elikoptè sou tèt vilaj nan moman an. E gen imaj ki vin jwenn nou, gen son ki vin jwenn nou tou. Men nòmalman map di nou ke li pa tap pwoblèm, si ta gen yon elikoptè li pa tap pwoblèm ditou. Men sa ki enpòtan, map di, map di tou pèp ayisyen an, e nou menm mouvman Bwa Kale nou an, lè nou te kòmanse l, nou pat kòmanse menm avèk yon menm, nou pat gen anyen, anyen anlè, se atè a nou te ye, E nou tap nou tap nou tap trake vagabon tou ak trake kriminèl. Lè bandi yo ap kidnape nou, yo atè ansanm avè nou. Nou menm lè n mache sou fyèl sou fyèl kriminèl yo. Alò map di nou sou dizyèm jou bwa kale, dizyèm jou bwa kale a gen plis pase 180 bandi ki lench ki lan ki lenche deja, ki depatcha deja. Sa vle di ke se avèk mouvman atè a. E map di pèp la, kèlkeswa te gen 100 elikoptè anlè, 100 elikoptè ap siyone tou tout sou tout tèt baz, sa ki enpòtan nou menm bwa kale nou an m se atè a ke l ye. Se mache jwenn yo. Ok sa m pa gen pwoblèm Kèlkeswa ranfò n ta jwenn nan men ranfò a, l ap jwenn nou sele tèren, n ap kontinye mennen operasyon pa n nan. Vilaj de Dye m pa gen pwoblèm kantite elikoptè ke l ta ye an. Li pou sou tèt Vilaj de Dye, pa gen pwoblèm ditou pou ta mennen operasyon pou de, depi se pou touye bandi, depi se pou touye bandi, nou, nou, nou ap fè l ditou. Men sa ki enpòtan pou nou, nou pa pral kanpe pou n ta tande gen elikoptè epi pou nou menm pou n kanpe operasyon pa n nan. Paske twòp, twòp, twòp aktivite, twòp batay kòmanse an Ayiti ki pa fini. Trop batay ki komanse ki pa fini. Sak fè nou se sak mete nan sitiyasyon sa. Bertho, se yon ti verifikasyon ki vin fèt ke mwen menm mwen aprann. Yon verifikasyon ki vin fèt apre ke drone nan yo ap travay men se yon verifikasyon pou gade pou konprann reyalite an. Nou pa sou plas men pa kont se sa ki vin jwenn nou men kisa ou panse se yon verifikasyon pou konstate pou gade vizyalize Ti kwen ke nèg yo ye chak ti espas ke nèg yo ye lan moman. Trè byen, trè byen. M pa gen pwoblèm ditou e me si se si se pou tout bon mwen mwen m bat bravo, m bat bravo pou li. Men pandan se tan pandan ke n ap bat bravo pou li an nou menm n ap kontinye mennen operasyon nou an. Chak grenn bandi nou jwenn, nou eradike l, nou deniche l otomatikman paske Busta John nou rive nan pwen pou ke kidnaping lan sispann. Nou sou dizyèm jou bwa kale Busta John. Petyonvil pa gon grenn kidnaping. Sa vle di ke Bwa kale a se li se li solisyon kidnaping nan se li solisyon ensekirite an nou sou dizyèm jou bwa kale bousta jhon e e jis gade non nou nou pa gon grenn kidnaping ki fèt nan taba sa vle di ke vitelòm vitelòm gen 10 jou depi ke pil lajan pa rantre nan baz li nou sou dizyèm jou bwa kale ti makak pa egziste ankò nan laboul lan moun laboul kòmanse rantre lakay yo. Moun Laboul kòmanse klin douvan pòt yo. Nou sou dizyèm jou Bwa Kale, moun Tomasen kòmanse klin lakay yo. Yo kòmanse tounen lakay yo. Lavi kòmanse reprann nan zòn nan. Nou sou dizyèm jou Bwa Kale, Kanapevè, Dèlma, Dèlma 75 Pible ki se bastyon kidnaping, Boudon. Nou sou dizyèm jou Bwa Kale, Boustadjòn, pa gen yon grenn kidnaping ki fèt nan zòn sa yo. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke solisyon an se Bwa Kale ke l ye. E m te di l, mwen gen 21 mwa m ap di Grenn solisyon pou pwoblèm peyi Dayiti an paske m konstate l, mwen idantifye pwoblèm nan e evidaman m wè solisyon an, m gen solisyon an. M di pèp lan, mwen konstate ke se yon gwoup moun ki planifye yon bagay. Kisa l ye? Se vyolans. Yo deside bann vyolans pou yo pran pouvwa. Yo deside pou kenbe vyolans, pou pou pou pou pou fonksyone avèk vyolans pou ke yo kapab kenbe pouvwa. Enben nou di nou menm, Se nou kap viktim nan. Pou nou sispann viktim, nou oblije gen yon mouvman vyolan. Menm pratik pa yo an, an nou sèv ansanm avè pou nou tounen l kont yo. Ebyen m te di pèp la, nou pa gen kòb pou n achte mitrayèt e nou pa konn manevre l. Nou pa gen kòb pou n achte katouch, nou pa gen zam pou n mete l. Nou di yon grenn bagay, vye bout koulin nan, li vann mil pyas, li vin moute a de mil pyas. Lim nan, li vann twa san pyas, li vin moute a kat san pyas. Ebyen chak ayisyen ka jwenn 2 mil 400 pyas pou achte yon koulin. M te mande 2 milyon ayisyen, 2 milyon manchèt, se li menm ki solisyon peyi Dayiti. Mwen gen 21 mwa depi m ap pwone l. Enben jounen jodi a, pèp ayisyen an, k ap tande chak jou, yo, yo deside pou pataje misyon yo, pèp la deside mete l an pratik. Enben Fred Busta John, se li menm jiska mentnan k ap fè nou respire toujou. Manchèt lan, li senbolize delivrans. E m ap di nou sa trè byen pèp ayisyen, nou pa gen dwa bliye listwa nou. Al gade pou w wè imaj sa k te pase Bwa Kayiman. Al chèche refè listwa pou konnen kòman seremoni Bwa Kayiman te fèt. Chak Ayisyen, gason kon fanm pye atè do touni, yon manchèt alamen, pou l te batay kont blan. Seremoni sa se yon seremoni tèt chaje ke l ye. Manchèt ou lè l nan men w, li senbolize anpil bagay, chanjman, delivrans, libète. Li gon li gon enèji pozitif ki degaje, li gon kouran ki pase otomatik lè manchèt ou nan men w. E w ap gade pou w wè, a chak fwa manchèt ou nan men w, se bandi a k ap kouri. Sa vle di ki sa? Lapè chanje de kan. La peur chanje de kanbousta. Sa vle di ke bandi ap kouri kounye a, ou menm kòm pèp wap mache sou vyèl bandi an. Ou menm kòm pèp wap mache sou vyèl bandi an. Je dè se bandi an ki pè, ou menm popilasyon ou nan lari a. Izo paka fè live, ou menm popilasyon ou nan lari an. Vitelòm nan kwen, lap pale, lap lage, lap lage ti vòy, li paka vin kidnape w, epi wap chèche l ou menm. Sa vle di ke manchèt lan li fè kriminèl yo pè e li sanse li pral ba w libète. Avèk manchèt la nou dwe kontinye mennen operasyon an. Chèf gang Vitelòm pale, kriminèl asasen parèy li Kavalye Pòl Kal, Ariel Henry pale. Nou tande di, nou tande yo di gen elikoptè, pa gen pwoblèm avèk elikoptè. Men nou sur le terrain, nou atè a, nou sou sòl kote nèg yo konn ap kidnape nou an, avèk manchèt nou nan men nou, n ap mache sou fyèl yo Busta John. Paske m di, depi se nèg ki konn kidnape moun nan peyi sa, ki konn ap vyole fanm Busta John, s on krim mesye! Depi le 5 jen 2022, 5 me 2021, nèg yo bloke Matis nan Busta John. Nèg ap touye moun, vyole fanm ansent, tiye fanm ansent, vyole jèn fi, tiye jèn gason, kidnape moun, vòlò machandiz moun. Jodi a Busta John avèk bwa kale, manchèt alamen, e pou n fout rache tout bandi yo avèk tout mèt yo. Nou pa ka kanpe batay sa a. Busta John twòp moun soufri, twòp moun soufri, twòp moun mouri mesye. Bann ti vòlò sa nou pa fè yo anyen. Nou pa fè ti kriminèl sa yo anyen Busta John, poukisa yo tiye nou konsa? Jou de nou rive sou pwen pou nou rache yo. Si se Ariel Henry ki anpeche nou rache yo, nap fout mache pre Ariel Henry. Paske se menm gang yo, se menm kriminèl yo. Gade pou wè, 19 avril ki sot pase la Busta John, map ba ou, 19 avril ki sot pase la, gon masak ki fèt nan Sous Mat la. Bandi yo tiye 78 moun Busta John. Ariel Henry avèk tout gouvènman l lan, li pa fon twit menm. Vwa pou l ta fon konferans de près pou l ta pwononse l. Ekoute byen, nou sou dizyèm jou bwa kale, men chèf de gang nan vin pale. Men kriminèl la vin pale, sa vle di ke mouvman ki bon pou nou an, se li k pa bon pou li, li vin pwononse l sou li. Lè y ap tiye nou, sa pa enterese li, pa deranje l, li bon pou li. Men nou menm lè n ap fout tiye yo tou, se li k vin konp anfas nou, enben nou di, pouvwa sa gen nan men w lan Ariel Henry. Nou konnen, se avèk Vitelòm ou te chita, avèk Nènèl Kasi, Majorie Michel, Don Kato. nan men Boulos, nan men Dimitri Vorb nan men nan men Cherif Abdallah nan men Bidjo nan men Covidon nan men nan men Birago nan men nan men Lazoligak kowonpi pou n te tiye prezidan nou fout li 12 bal anndan lakay li nou kazon nou krazon bwa madanm ni se pouvwa sa k nan men w se yon pouvwa san enben nou di w Ariel Henry nou konnen ke ou pa t ap janm ka diri dirije san vyolans ou pa t ap janm ka di dirije san ke w pa ou pa ou pa koule san pèp ayisyen an enben jodi a nou di pouvwa sa l ap la l ap stap l ap kanpe nou p ap nou p ap kontinye kite kriminèl ap dirije nou nou p ap kite kriminèl kòm si m ta di w ap ap ap ap kont kontinye alimante ti vòlò asasen gang pou kidnapè nou jodia nap nap kanpe sa kòm nou konnen se ti egzekitan sa yo bann ti gang a sapat sa yo ou konn voye vin kidnapè nou nap kòmanche rache yo grenn pa grenn pou ou e nou sou plis ka sou nou sou plis pase 200 la kou toujou nou sou plis pase 200 la nou pral fon pote boure boure vilaje vilajedye si gen 200 Nap met dlo vyann nan atè a pou Ariel Henry wa vin manjel nap fout rache yo pak an pak nap rantre gran ravin nap met dlo vyann nan atè a pou ou nap rache yo pak an pak nap rantre nan baz vitelom nap met dlo vyann nan atè a pou ou pak an pak paske peyi an fok li delivre nou pa fè ti mesye yo anyen poukisa se nou yap tiye pou sa di nou nap delivre peyi sa avek manchet ala men. Teworis sa ki tap tiye polisye sou delma lè yo te chita avek vitelom inosan a plizyè repriz lakay vitelom anfas pak di souveni an nan taba 70 lan. Poukisa Jean Monard pat janm te pale? E ki kote Jean Monard abite? Pèp ayisyen al chèche konnen ki kote Jean Monard abite nan fyèf Vitelòm. Kisa k fè ke li pa janm sibi yon atak? Paske w t vout nan gang nan? Bann gang a mikwo, bann ti vòlò a mikwo. Depi Jean Monard pa sispann pale nan sa k ap fèt la a, bwa kale ap rive sou ou. Paske w se jounalis kriminèl yo, ou se jounalis k ap pwodui ti kidnapè sa yo. Ou se jounalis patron asasen gang yo e de fèt ou ba nou gang yo nan tout peyi a paske poun te kapab jete Jovenel Moïse poun te ka tiye Jovenel Moïse ou te ba nou fantom 509 e ou te fè pwomosyon pou fantom 509 enben jodi a nou menm ti mesye sa yo nap fout rache la yo se pitit fantom 509 vitelòm nou pral rache pak an pak la li se fantom 509 depi ou wè nèg ap vin pale labouchta John ap vin fè yonyon kòmsi m ta di w pou teke labouyi a sou kote pa okipe w Li son kriminèl, li son kidnapè a kostim, li son gang a kostim, li son teworis a kostim. De fèt, lè bwa kale a pral rive sou moun sa yo, manchèt nou an l ap pi file, kawotchou a l ap pi prezan. Èske w konprann? Gazolin nou an l ap pi prezan, alimèt nou an l ap pi fasil pou n tache l sou ou. Paske ou konn ki sa k pase? Bouch sa djòl. Ayiti bezwen yon revolisyon drastik. Toutotan ke nou pa pran 30 ou 40 vòlò ki nan politik depi 30 kan depi 30 an depi 40 an nan peyi sa poun fout rache yo met dife sou yo Boustadjoun ayiti pap delivre e map di nou sa san ipokrizi kem mouri jodia Boustadjoun peyi sa ap delivre e blan an wap gade la blan sot rann nou sèvis tande nou poko ap mouri Boustadjoun okipe w tande byen banm di w byen blan an le Canada les Etats Unis d'Amerique la République Dominicaine men gen moun kap ki entèprete sanksyon yon fason men map di w ke tande les Etats Unis d'Amerique. Idantifye Youri Latortue kòm yon kidnapè, kòm yon kriminèl ki bay zam. Lè Youri bay zam, avèk bandi l bay zam nan, sa bandi an fè? Li tiye matant mwen, li tiye kouzen m, li tiye Ayisyen parèy mwen an. Ebyen kisa Youri ye? Youri se yon kriminèl, Youri se yon asasen. Lè Bwa Kale an nan lari, lè n kwaze avèk Youri, se manchèt pou l ye, ou Busta John. Alèz. Èske w konprann? Lè nou ap chèche Vitelòm inosan pou n met manchèt sou li paske l ap tiye nou, l ap kidnape nou, ebyen fòk nou al chèche konn kiyès ki te konn chita avèk Vitelòm pou met Vitelòm nan nivo sa a. Nou al wè, se Nènèl Cassy. Lè Bwa Kale a fin lanse, fin pran Vitelòm, fò n al chèche Nènèl Cassy. Manchèt, gazolin, kawoutchou. Èske w konprann? Lè nou al chèche, n gade kiyès ki nan do Vitelòm ankò. Nou wè André Michel. Lè n kwaze avèk André Michel, sitou André Michel genyen manman l ki mouri nan Jakmèl. Mwen mande pèp Jakmèl la, file manchèt yo, tann André Michel, l ap vin nan fineray la. Depi n kwaze André Michel, manchèt, gazolin, kawoutchou. Wi, wi. Si Andre Michel al nan lamò manman l fòk pèp la tou met baton manchèt kawoutchou sou Andre Michel wi. Otomatik Busta John otomatik ou konn sa ki pi bèl la banm di pèp ayisyen sa esak fè ou menm kap tande kap gade la pèp ayisyen ekoute byen lè wap tande emisyon sa ou menm kap viv nan dyaspora asime responsablite paw pou ke w bay bwa kale paw lan bwa kale paw lan kòman l ye se pran link emisyon sa patajel sou whatsapp ou avèk tout zanmi w genyen ou bay bwa kale a paske kisak pase Ariel Si se te, si mesaj sa a se te nan medya tradisyonèl li tap pase, Jean Monard pa tap pase l. Liliane pa tap ba w pale. Je, medya tradisyonèl pa tap ba w pale. Men jodi a, ou gen Boustadjoun TV, ou gen Madam Sara, ou gen Fouco Tak 509, ou gen Tcheko Pèp la Pale Ayiti, ou genyen Jimmy Moun Afè Bon TV, ou gen Misil la kap pale avè w la, peye pote a, grenn nan bouda a, yon rele Info Bertho a ki pa janm pè anyen an, kap ba w mesaj la maten, midi e swa. Mesaj sa ap rive nan tougounou, mesaj sa ap rive tout kote ke li rive, e bwa kale ap rive nan zorèy pèp la, pèp Ayisyen ap kenbe batay lan. Ariel pale ankò, nou fè bwa kale a rive douvan pòt li. Nou klè sou sa Busta John, kèlkeswa moun ki pa bò kote pèp la, ou anfas bwa kale a, e bwa kale ap rive sou ou. Bwa kale a se solisyon pou ke dyaspora Ayisyèn nan kapab rantre nan peyi l. Busta John kòman ou te kapab konprann non peyi? Nèg yo alimante gang non peyi, tande byen wi, nèg yo alimante gang non peyi, lè yon ayisyen kap travay nan dyaspora a, li travay pandan 25 an, li vin konstwi yon kay nan peyi dayiti, epi yon bon maten, yon nèg vini, li nèke chanje seri, li nèke pran kay li, li vòlò kay li. Alò pou dim konsa ke lè nou konn nèg sa pou pran kay li a pa al pou ou, se enpinite ke li ye, jodi a lajistis pa egziste, lajistis nou genyen an son lajistis kap bay manda pou al tiye prezidan, Lajistis nou gen la a, se yon lajistis ki an favè kidnapè, nèg ki pi kriminèl nan peyi an, k ap detwi nou menm majorite pèp la. Jodi a, nou gen yon peyi ki pa gen lalwa. Jodi a, nou pa gen lajistis k ap pini moun. Lò gen yon peyi, lajistis pa p fè travay li, enben peyi sa a ouvè pou vagabon, pou kidnapè, pou asasen devore l. Enben, pa le fèt ke nou menm nou wè tout enstitisyon sa yo gaspiye, se dè kidnapè ki pran kontwòl enstitisyon sa yo, enben nou menm kòm pèp souvren, Se nou k bay pouvwa. Se nou k ka dese sitiyasyon an. Se nou k gen pou vote prezidan. Lè n te vote yon prezidan kriminèl touye l, ebyen defèt nou di. Nou pral drese sitiyasyon sa a yn fwa pou tout Gustave John. Avèk manchèt alamen, nou pral drese pwoblèm nan, nou pral solisyone pwoblèm nan definitif paske moun yo tou soufri twòp. Twòp moun kidnape Gustave John. Twòp moun mouri nan peyi a mesye. Men nou tiye twòp moun Gustave John. Chak jou m rete m ap gade yon seri de imaj bagay la fè m mal mesye. Yon pakèt ti mesye n Latibonit. Yon ekip jij ki nan sistèm 10 mil dola, 20 mil dola fè yo transande, fè yo vann lajistis, jodi a w tande Ariel Henry ap pale w ke pèp pran bandi al bay lajistis. M ap di sa avèk popilasyon an klè, jodi a pa gen kesyon de pèp pran bandi al bay lapolis. Se jistis popilè a ki pou mare nèg yo. Se jistis popilè a ki pou pèmèt ke sekirite rive retabli anndan peyi a. Jodi an la li klè Bertho, pa gen okenn polisye atravè mond lan non ki t ap ka omwen pote yon rezilta konsa nan mwens pase yon semèn. Ki polisye ki t ap bay rezilta sa a? Jodi an la. Motion d'ordre Yves, m ap ba ou nan kèlke segond. Ekoute byen. Fè yon remak pou nou Abou Stad John. Chak lè, Wo Eta Majò Polis lan planifye yon operasyon pou ke polisye al mennen operasyon nan baz Vitelòm, gade pou n wè yon pakèt polisye mouri. Wo Eta Majò Polis lan, Direksyon Depatmantal Latibonit lan planifye operasyon pou lapolis al atake bandi nan Savyen, gen 7 polisye ki asasine. Gade pou w wè, nou menm pèp la, nou lanse operasyon Bwa Kale, poko gen yon grenn polisye ki viktim. Sa vle di ki sa? Se nou menm pèp souvren, maryaj pèp la avèk lapolis, rezilta Bwa Kale, rezilta, se kòmsi n ta di w zewo kidnaping. Se yon kidnaping, se yon anlèvman. Wi, men sè tèkzèkteman. Èske w konprann, Iv Jij? Sè tèkzèkteman tou, se poutèt sa ke nou menm isi nan Kanada, paske gen yon mouvman k ap fèt la. Paske Ariel Henry pa sispann anmède telefòn nan peyi etranje. Se la, se sou telefòn sèlman l rete. Se sou telefòn paske mouvman prèske rive sou bandi yo. Men gen de kesyon ki poze la, ki poze la. Mentnan, nou menm, nou reponn a de kesyon. Men pakont, e poutèt sa nou mande popilasyon ayisyèn nan, pou yo leve kanpe le 7, paske nou menm, Jan nou di yo, le 7 yo pral jwenn rezilta. Sa kap fèt an Ayiti an, se pa yon ti jwèt ke li ye, sa kap fèt la se yon travay pou peyi an. Se yon travay pou rive sou bandi ki ap teworize pèp lan. Se poutèt sa ke le 7 nou mande popilasyon an pou yo pran lari, ebyen, mil san kremazi, manifestasyon pou voye mesaj la bay le gouvèneman di Kanada, Vwala, sa yo di a se pa sa ke li ye. Nou bezwen ke le Premye Minis Justin Trudeau, le Gouvernement du Canada konprann ke jwèt ke yap jwe an, yo menm yo ap yo ap fè ti kout kreyon kòman pou ke yo te kapab pote èd yo an Ayiti. Eske Ayiti bezwen èd sa yo prezantman la? Non. Nou di non. Kite Ayisyen jere peyi an. Nou kapab.